N ap di tout moun bonswa, se avèk anpil plezi ke nou tounen la ankò jodi a pou nou pote w dènyè enfòmasyon sou imigrasyon pou ou. Tankou jan w konnen an, se viza Joe Biden nan, se li menm k ap fè aktyalite e mwen menm m ap di ou, ou s on egare si w pa pran chans ou, si w pa pran opòtinite sa a pou fè yon fanmi w antre. Pwosesis la trè senp, li trè fasil, prezidan Etazini an konn sa l t ap fè, Joe Biden pap dòmi, li konprann nesesite pou ke li fasilite moun vini Ozetazini paske l pa vle moun al mouri nan fwontyè pou bèt ap manje yo, pou manman ap gen 2 pitit sou bwa, l ap lage youn atè bay bèt manje pou l kapab sove lòt la, Joe Biden pa vle sa ankò. E pou l te kapab rezoud pwoblèm sa a. Prezidan Etazini an, l'homme le plus puissant du monde, li te deside fasilite anpil moun rantre Ozetazini, swa 30 mil moun chak mwa! Chak mwa! Chak mwa! 30 mil moun! Se p'on ti bagay jwèt non! Se p'on ti bagay jwèt non! 30 mil moun! Ou menm devwa paw, sa pou fè ou menm? E lè ke w fin aplike, otomatikman ou ta sipoze jwenn yon resi ki fè w konnen ke ou aplike pou fanm ou e yo resevwa aplikasyon an. E dezyèm etap la, pou tout moun k ap di w blablabla, ki pa janm ba w verite a, oubyen yo pa konn verite a, mwen menm m ap lage sekrè a atè, e w ap tou konnen l tou, pa kite taks pwofesyonèl ou, pa kite. Pwofesyonèl k ap fè imigrasyon an ba w manti, ou mèt kwè m, m pral ba w tout verite a. Pwosesis la se konsa, imedyatman w fin resevwa resu a, ki pa ta sipoze pran plis ke 24 èdtan pou w ta resevwa l, donk si w wè 24 èdtan pase w pa gen resu ki di w ke yo resevwa l, Gon pwoblèm, gon pwoblèm, rele m pou m ka gade w egzakteman sa k genyen, li pa ta sipoze pran plis ke w 24 èdtan pou w ta resevwa resi a. Imedyatman w fin jwenn resi a, ou mèt atann ankò nan 3 semèn, wi, mwen di w byen nan 3 semèn, e si w wè 3 semèn ta pase ou pa ta jwenn e dezyèm lèt la sè ke gen yon pwoblèm ankò. Donk lèt sa a li gen 2 posiblite, li genyen chans pou ke yo mande w pou w voye plis evidans ba yo paske e fason w te ranpli l la li pa t ranpli avèk bon jan dokiman oubyen y ap voye di w Ke tout bagay prè, tout bagay sifi, tout sa w te voye yo ase, e moun nan prè pou ke li vini. Tou swit aprè, moun Ayiti a sipoze resevwa yon lèt, donk se la manman penmba a, se la manman penmba a, si ke moun Ayiti a poko resevwa lèt la, E li genyen kèk bagay pou ke li regle. Sa pral depan de sa lèt la di l la. Donk mwen pa kapab kouri di w egzakteman ki sa pou moun nan fè. Re, fè moun nan rele m si l pa jwenn li. E si l jwenn li tou ou ta bezwen èd, rele m, m ap eksplike w sa k pral pase. Bon nou pa gen anpil tan anfas nou nap kite w nan men papa Bondye tou pisan an ankò se Rony original immigration service donk nenpòt kesyon ke w genyen pou mwen se rele mwen merci beaucoup.